Oh papa bondye pou di joseph michel mateli ap ka sipote bagay sa vèvè trase balèn limen yon group sitwayen reyini yo ap rele espri yo, yo mande espri yo silvouplè pou kase kou ansyen prezidan an. Ansyen prezidan an ki mete Ayiti nan sa li ye la a, ki legalize gang nan peyi a. Gon seri de ti jenn gason, lèt poko menm soti nan tounen yo, li ba yo Galil, e l menm batize yon baz nan peyi Dayiti, Baz Galil. Medam, matmwazèl e mesye, ou pral wè kòman vèvè te trase, kòman balèn t ap limen e deklarasyon kèk sitwayen ki t ap patisipe nan seremoni sila. Heyy! Hum! Anfen, gouvèneman ayisyen an resi di yon mo nan sa k ap pase an Repiblik Dominikèn. Ebyen, yè, minis afè etranje a, Jean Victor Généus, denonse fason ajan imigrasyon ap maltrete konpatriyòt yo. Li fè konnen, jan de aksyon sa yo kapab mete peyi yo nan pwoblèm. Li mande ansanm avèk gouvènman dominiken an silvouplè respekte dwa ayisyen yo. Li pale twò fò nou pèp ayisyen men m pral ba w plis detay talè konsa. Pa rete anpil tan pou ke nou gen lapè nou ansanm avèk sè Lora, yon mwa ak kèk jou. Men pèp ayisyen sa pa anpeche l fè konnen Ansyen senatè Youri Latortue ansanm avèk senatè Joseph Lambert nan manda yo sou latè pa twò long yo prèske lage cha. Ou pral tande deklarasyon sa wi, jan ti pwovèb kreyòl la di, Deje kontrèy, manti kaba. E se sou pawòl sa m ap di w byenvini, pandan m ap envite w rale chèz ou chita, fouko zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi, tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire. e san mete. Bonjou bonswa tout moun ki jan nou ye? Ankò yon lòt fwa map di ou mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil anpil. Anka yon lòt fwa, si w fèk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo se zanmi pa w Fouco. Medam, madmwazèl, se mesye nou te gen chans prezante w yon ti kont nan jou pase yo. E kont sa ki se te Fò leve rad mwen pou wè bote m Mèsi a chak fanatik ki te kòmante Repons la se may Ann pa ti krikrak pou nouvo kont nou genyen Machin prezidan ap pase Vakabon ap kouri dèyè l Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la Sa ap fè nou plezi anpil anpil Medam madmwazèl se mesye jan ke m te anonse yo mezanmi papa o Pou w di ansyen prezidan an Joseph Michel Mateli ap kapab sipòte bagay sa. Humm yon nouvèl anpil ayisyen tap tann yo te swaf. Yè peyi Kanada anonse yo pran sanksyon kont ansyen prezidan an kap finanse gang nan peyi Dayiti. Yon nouvèl ki pa nouvo pou pyès ayisyen pwiske te toujou konn gen soupson sou ansyen prezidan. E, medam matmwazèl e mesye, jan bagay la ye la a, Mateli kòmanse gen pwoblèm. Non, gen pwoblèm nan la repiblik pèp ayisyen. Paske, lè ke w se ansyen prezidan yon peyi, se pa sèlman Mateli non ki fè peyi a mal. Pase, si yo ap pran sanksyon, yo pa ka kite Privè dèyè. Yo pa ka kite Titid dèyè. Yo pa ka kite mesye sa yo dèyè. Men, gen ka pase yon lòt ka. Donk, avan, anpil Ayisyen te di, kòm etan done, nou pran kou anba anpil nèg a vès. Wi, nèg kostime, an pran vakabon lage nan tèt peyi a. Epi sa w tande a, yo pran youn k ap danse ansanm avèk ti pantalèt, yo vote l, yo mete l prezidan. Mete yo mete l prezidan, li vini l fè pi mal toujou. E medanm matmwazèl se mesye, Li enpòtan pou ke nou fè ou wè remak sa a. Ou pa wè majorite politisyen nan peyi Dayiti, pou m byen di, majorite nèg ki gen kòb nan peyi Dayiti, se nan leta yo pase. Majorite nèg ki gen kòb nan peyi dayiti se pa travay non yo te travay di se nan leta yo pase yo vòlè lajan peyi a wi lè w pran yon nèg tankou jovenel moïse jovenel moïse tout moun konnen jovenel moïse te gentan gen lajan deja avan menm li te arive prezidan Lè w pran yon nonm tankou Mateli, ou te kapab di son nonm ki te trè trè eklere. Tande byen wi, se pa tout moun ou ka lage nan lajan konsa konsa non. Ou di son nonm ki eklere, ki vwayaje, ki wè anpil bagay, ebyen mete l prezidan, sa ap pèmèt peyi a fè yon pa vè lavan. Peyi fè bak pi rèd toujou. Gon seri de moun nou wè nan peyi a kap pale anpil kap ouvè gagann yo tout la sent jounen lage yo nan yon pòs depi gen lajan kè yo sote sèvèl yo sote tankou anpoul pèp ayisyen se bwote yo ap bwote e se pa jounen jodi a non sa ap fèt nan peyi dayiti se depi 1900 jamè. Donk, pase nan peyi Dayiti, opozisyon jounen jodi, pouvwa demen, pouvwa demen, opozisyon jounen jodi. Donk, se retire pye pa ou banm met pye pa m. Jounen jodi a m te kont, demen m ap pou. M te pou, ebyen apre demen m ap kont. Tout moun yo se nan leta yo pase pou yo fè lajan. Wi gen nèg nan sektè prive a ki travay yo fè lajan. Men la plipa nan yo se nan leta yo pran lajan. Pou yo fè biznis se vye kontra malatchong ki siyen pou bwote lajan nan leta. Se sak fè nan jou pase yo. Lè Mateli antanke èks prezidan l ap envite pèp ayisyen an pou l vin reflechi sou drapo l, pou l vin reflechi ki sa drapo a reprezante pou li, ki kote silvouplè? Ozetazini Damerik. Non, non, non, non, non, non. E nou te pale ansanm avèk dyaspora a, yo te konprann travay la. Pou n di Mateli. Ou pap fin poupou nan peyi dayiti, deyo tou bade epi ou pral sou moun lot bo a. Donk si dyaspora pa fè atansyon, li ka sezi wè, lè l rive nan pwent anlè, ou jwenn baz 5 segond, ou desann pi ba, ou jwenn baz galil, ou travèse anwo ou jwenn krache dife, lè w desann pi ba, ou jwenn gran ravin. Donk, paske chen ki abitye bwè ze, ap toujou bwè ze. Ou pa ka fin chita w poupou konsa nan yon peyi. Ou gaspiye yon peyi konsa. Epi kounya la, se kote ki pwòp, kote ki santi bon, ou prale ansanm avèk deyò tou bado poko menm bay eksplikasyon de lajan petwo karibe a. Ou poko menm bay eksplikasyon de dosye bandi legal nan peyi dayiti. Epi kounya la, ou pral sou moun ou pral reflechi sou drapo. Eske yon ansyen prezidan ameriken ap janm di pèp li silvouplè ebyen pandan m nan yon lòt peyi, peyi pa m ap kraze, ensekirite, lavi chè, mizè, moun pa ka soti, kretyen vivan ap tonbe pasi pala epi l ap envite moun ki aletranje nan lòt peyi a vini la pou n vin reflechi sou drapo nou. Men non! Ayiti se atè a li ye, a Sendomeng li kole, li pa kole ansanm avèk Lèzetazini Damerik. Ayiti se ak Sendomeng li kole, li pa kole ansanm avèk Lèzetazini. Mwen pa ka konprann kòman yon ekip dirijan nan peyi Dayiti, yo vle fè w konprann gon Ayiti Ozetazini Damerik. Non, Ayiti ret Ayiti. Ayisyen k ap viv Ozetazini bati yon kominote ayisyen. Men, sa pa vle di pou w ap kraze peyi w. pou ap demonte peyi a, pou vòlè tout lajan peyi a, epi apre sa pou debake nan peyi etranje, ou pral envite Ayisyen vin fè kisa pou vin reflechi sou drapo l? Ozetazini l te pran lendepandans? Ozetazini gen 18 me? Ala traka pou lave kay tè papa. Donk pa bor isit nou te di Mateli se pou w desann nan peyi Dayiti kote w te fin sal la ou pa ka ap kouri ou pa ka pran sant lan menm tè ou pa gen ou pa gen tan pou voye sou poupou a epi w ap kouri al monte sou moun. Non monchè sa pa fèt. Wou tou santi poupou deja epi wap kouri ou al monte sou moun ou pral reflechi, reflechi kisa? Koman moun sa yo pral fè chita kote w pou yo ap reflechi tandiske ou gon sant wap degaje? Se kwa l'histoire pèp ayisyen? Donk yè, peyi Kanada frape, li fè konnen, ebyen, Joseph Michel Martelly, ansyen prezidan Ayiti, li nan finanse gang. E non sèlman sa tou nan menm lis sa a, yo soti ansyen premye minis Jean Henry Céant ansanm avèk ansyen premye minis Laurent Lamothe. Donk, l ap enpòtan pèp ayisyen, paske gon seri de moun nan peyi Dayiti, nou pa menm bezwen, kòman m te kapab di sa, nou pa menm bezwen dokiman pou yo, paske n ap viv ansanm avè yo, nou konnen sa yo fè deja. Men gon seri de moun tou non yo ap site, l ap enpòtan pou ke Kanada bay dokiman pou pwouve ke moun sa yo patisipe nan zak malonèt nan peyi Dayiti. Paske m konnen nan jan de dosye sa yo, toujou gen kou politik pa anba. L ap enpòtan gon seri de moun pou ke yo mete dosye yo atè. Gen de moun nou pa menm bezwen dosye pou yo, pwiske nou konnen yo. Men kòm etan done, jan chat mache se pa konsa l kenbe rat, gon seri de non yo ap site, donk kè w pa ka pa sote, w ap di men sa k pase, èske se vre? Èske se vre? Donk l ap enpòtan pou ke se pa sèlman kanpe pran desizyon, men bay dokiman ki pwouve di A plis B moun sa nan finanse gang pou tout bon. Paske mwen konnen pèp ayisyen, gon seri de chenpanze nan peyi dayiti, pandan yo ap pran desizyon yo tou, fòk ke nou veye. Fòk ke nou veye. Paske gon seri de moun, ki patisipe nan zak malonèt nan peyi a, yo tou pwofite chèche lòt pou antre tou, pou fè kouvèti pou montre nou tout se menm. Paske lè w pran dosye asasina prezidan Jovenel Moïse, ou kapab wè kòman mesye yo ap chèche retire chay la sou do yo, lage l son ti gwoup. Tandiske se tout klas politik la, mele ansanm avèk sektè prive, on pati nan popilasyon, paske moun an pwovens lan li menm li pa konnen sa k ap pase nan dosye manifestasyon, a li pa konn vin nan manifestasyon, a e tè l konn plantè. Donk se tout moun sa yo ki te met ansanm, yo manje prezidan Jovenel Moïse. E medam matmwazèl e mesye, kout filè ou wè kap fèt la, kout kreyon ou wè kap fèt la, fòk nou rete trè trè vijilan. Kè se nan kout kreyon sa yo, gen kout kreyon tou kap fèt pa anba pou kouvri asasen ki touye prezidan. Fòn veye anwo, fòn veye anba. Paske raple nou, jij ki te siye manda pou ke yo tal touye prezidan an se kanada li aktyèlman la jij roje nwèl siyis se kanada li ye aktyèlman la ebyen pèp ayisyen jan kem te anonse ou gwo seremoni mistik fèt seremoni mistik sa yo pèp ayisyen eyy ala traka pou lave kay tè vèvè trase balèn lime yo mande ansanm avèk espri yo silvouplè degaje ou kase kou mateli pou nou. pwiske popilasyon an pa kapab ap soufri konsa. An n tande deklarasyon kèk sitwayen pèp ayisyen ki t ap patisipe nan seremoni sa a ansanm avè m. Li pa inosan, Roro Nelson pa inosan Asasen yo pa inosan nan pwoblèm mwen mesye Mateli pa inosan bandi legal la pa inosan kriminèl yo pa inosan nan pwoblèm mwen mesye Jodi a nap jete dlo nap kontinye jete dlo nap limen balèn a chak fwa nou wè kominote entènasyonal la sanksyone asasen kriminèl yo nap kanpe nap kontinye limen bouji nou Se nan bouchi a n kwè nou menm, paske ansyen zansèt yo, Papa Boukman te fè niminasyon an pou nou, nan sèman, li te fè, li te fè seremoni ti bwa kayiman. Nan Mònrouj, nou pa ka rive Mònrouj, kote n ye chak grenn Ayisyen, jete dlo. Limen balèn, n ap jwenn liberasyon pèp Ayisyen an. Jodi a, nou di Kanada, ou pa inosan nan pwoblèm mwen. Etazini, ou pa inosan nan pwoblèm mwen. Men lè w fè sa k bon an, fò m bat bwavo. Jodi a Michel Martelly pa gen dwa. Ap pwomennen nan figi moun. Yon asasen, yon kriminèl, yon bandi legal. Li bay tèt li non bandi legal. Epi se li k ap dirije m. E l se bandi vre. Jodi a e pou Mateli vin mande m, vin la a. Pou m mande l konbe ti mamit diri a vann. Pou m mande Michel Mateli konbe ti mamit diri a vann. Pou m mande bandi legal la konbe glòs luil la vann? Konbe sachè espageti a vann? Jodi a katye popilè yo, ti jèn gason, ti jèn fanm, menm lèk poko sot nan nen yo, Mateli ame yo. Michel Mateli, jodi a ou tou se penitansye nasyonal. Nou mande Kanada, nou mande Etazini, apre n fin sanksyone asasen kriminèl sa yo, fò n mande leta ayisyen an pou mete yo anba kòd, pou y al manje pa bokit. Kaka pa bokit nan penitansye nasyonal. Jodi a n di pèp ayisyen an leve kanpe pou n al di nèg sa yo sètase. Pandan Kanada ap sanksyone yo sa n ap fè? N ap achte manchèt nou n ap koupe tèt. N ap koupe tèt. Pandan Kanada. Pandan Etazini, pandan Lafrans ap koupe viza yo, nou menm n ap achte manchèt nan magazen sa n ap fè n ap koupe tèt? Boule kay! N ap koupe tèt? Boule kay! N ap koupe tèt? Boule kay! Jodi a fanmi Mateli pa gen dwa alèz. Alò Arab, èske sa vle di ou aplodi desizyon peyi Kanada pran kont Michel Mateli, Lamòt, Henri Céant? Jodi a nou konnen Henri Céant, lè l te premye minis kijan l t ap manigance pou l t asasinen prezidan Jovenel Moïse. Lamòt! Jodi a ou te ka yon nèg ki kredib, ki onèt. Dèske ou te kite se yon asasen, se yon kriminèl, se yon bandi legal ki te vin fè w entegre nan pouvwa an Ayiti, ou te konnen ou t ap pote move tit la. E non sèlman sa tou, ou kite Michel Martelly jwe w. Kote l pran Olivier Martelly, kòb 25 stad la, se milyonè l fè l milyonè. Olivier Martelly milyonè wi, avèk kòb 25 stad la. Lèfini l di w gade nan pak Sent Terèz, w ap wè 25 stad la. Anndan pak Sent Terèz wi 25 stad la chita. Jodi a n di, Kiko se enmi gran frè madan Mateli. Ou mete milyon atè pou asasine Arab la. Ou mete milyon atè pou asasine tout ti mesye Arab yo. Jodi a se byen konte mal kalkile. Nou se Ayisyen, nou se pitit Desalin. Jodi a bout tè papa nasyon an, bout tè papa Jean Jacques Dessalines nan, mwen eritye de li. Se eritaj manman m ak papa m, se zansèt mwen yo m ap jwi. Jodi a Mateli prive m de libète m. Mateli prive m de endepandans mwen. Sa k fè sa? Nou bliye an 2004, lè Aristid, m pa di Aristid se li k meyè, se li ki sen, men Aristid t ap fete 200 zan endepandans lan. Bandi legal, Baz Galil, Gwoup 184, yo te kanpe, yo te fè n ba fete endepandans lan. Se la wi m fondre nan labou a. Se la a wi, espri zansèt yo kòmanse enève, yo fache, paske yo wè nou pa ba yo valè. Jodi a Papa Boukman, lè l te soti ann Afrik, li pa t gen Galil, li pa t gen yon seri de zam mèsenè yo genyen la, men l te mete tout espri zansèt li yo, li te rele tout espri lenmò bò manman l, tout espri lenmò bò papa l. Pou l te fè yon seremoni nan Mòn Wouj, pou l te di se Sent Pi, pou l te batize l. Seremoni Ti Bwa Kayiman. Se la a batay la kòmanse. Se la a gen batay. Se la a nou vin jwenn liberasyon nou an 1803. 1803, batay de Vètyè. 14 out 1791, se le sèman Ti Bwa Kayiman. Anben, se sèman Ti Bwa Kayiman ki te vin ba nou. Batay de Vètyè ki te vin ba nou endepandans nou premye janvye 1804. Jodi a, Jan Jak Desalin ap kontan lè l wè se dlo n ap jete. Jan Jak Desalin ap kontan lè l wè se bouji nou nou limen. Nou jete dlo nan non Desalin! Jete dlo! Jete dlo! Limen balèn! Jete dlo! Limen balèn! Jete dlo! Limen balèn! Jodi a 20 novanm 2022. 20 novanm 2022! Sa di nou aklè, nou se pitit ansyen zansèt yo. Nou se pitit Jean Jacques Dessalines. Mèsi Michel Martelly nan swa mete peyi a. Jodi a m konnen Michel Martelly prè pou l voye touye m. M konnen Kiko Seremi met lajan atè pou touye m. M konnen bandi legal la bezwen asasine m. Men fò m pale! Nou tout pa ka ret bèbè, fò m pale. E lè m ap pale! Lè m ap pale! Pèp Ayisyen an ap soudve pou yo di wi, m se moun, fò m viv tankou moun. Jodi a n di, operasyon chache Martelly. Depi Kanada te sanksyone, nou se achte manchèt nou. Operasyon koupe tèt, boule kran. Koupe tèt, boule kran. Chak sa yo sanksyone, achte manchèt nou, koupe tèt, boule kay. Chak sa yo sanksyone, operasyon koupe tèt, boule kay. Yo koupe chak moun yo yo sanksyone yo, koupe tèt, boule kay. Lè Kanada sanksyone yon moun li di w moun sa se bandi. Moun sa se asasen, se li t met peyi a kote l ye a. Tout ti jèn gason t poko gen lèt sot nan nen yo, Mateli ba yo yon galil. Mateli batize baz la, baz galil. Operasyon koupe tèt, boule kò, koupe tèt, boule kò, libète pou lanmò, libète pou lanmò. Daprè ou menm, ou opte pou Mateli pa janm anyen nan peyi a ankò? Jodi a, depi peyi etranje yo, entènasyonal la, sanksyone yon asasen, wout li se penitansye nasyonal. Jodi a kelkeswa byen Michel Martelly genyen se sezi l, mete sele sou li, remèt li a leta ayisyen. Kelkeswa byen asasen kriminèl yo koupe viza yo genyen, sezi byen yo, remèt li lè gen leta nan peyi a. E pa asasen Ariel Henry a non, lè gen leta, yon moun k al nan eleksyon ki kredib, pèp ayisyen an vote. Remèt li byen sa yo pou l fè moun Site Solèy viv. Remèt li byen sa yo pou l konstwi kay pou moun Lasalin yo, pou moun Bèlè yo, pou moun Gran Ravin yo, pou moun nan geto yo. Olivier Martelly pa travay yon jou. Kay li koute 9 milyon. Sandro Martelly pa travay yon jou. Kay li koute 10 milyon. Ou menm ki kanpe la, konben kay ou koute? Zewo dola! Konben kay ou koute? Gato Tupify de lajounen an, se li k sèvi w kabann de swa. Konsyantize nou jodi a pou n leve pou n batay, pou n goumen. Konbyen kay ou koute? Zero dola! Ou menm k ap viv nan geto a, konbyen kay ou koute? Zero dola, bandi pran l nan men m. Jodi a, w ap viv sou dal, kout bal Michèl Mateli mete w deyò. W ap viv nan Bèlè, menm bandi Mateli te bay zam yo mete w deyò. W ap kouri a ti pakèt rad ou sou tèt ou. Ooo! Jodi a, mwen di w, ou menm k ap leve maten, midi e swa, ou pa ka manje. Batay pou delibere tèt ou. Depi ou te fèt sou bout tè sa ou lib. Ou dwe manje, ou dwe viv, ou dwe travay. Jodi a pou ka travay, fò m kanpe bò kote ou. E lè m ap kanpe bò kote ou, sa m di ou, tank yo sanksyone asasen yo, achte manchèt nou, koupe tèt, boule kay. Tank yo sanksyone asasen yo, sa n ap fè, n ap achte manchèt nou, koupe tèt, boule kay. Tank yo koupe viza yo, chak sa yo koupe viza yo, sa n ap fè. Achte manchèt nou koupe tèt boule kay. Chak lè yo koupe viza yo koupe tèt boule kay. Humm ala traka pou lave kay tè nan peyi sa humm sezi byen yo se youn remèt yo a leta ayisyen donk jan sitwayen an dil se pa avèk Ariel Henry pase Ariel Henry se nan sen yo l soti se yo menm ki mete Ariel Henry la. kote ke l ap kapab, kote l ap gen kapasite pou ke li sezi byen di remèt lajan. Non monchè, l p ap ka fon bagay konsa menm pou blag. E jan bagay la ye la a pèp ayisyen, jan ke peyi etranje ap pran sanksyon kont moun ki mete Ariel la, hum, ala traka pou lave kay tè. Granmoun nan plis sou wout mouri ke l viv. Ya paske bon m di w yon bagay, lè wap resevwa presyon entènasyonal la. Donk presyon sa yo wap pran an, swa pou arete, pou pran yon desizyon kont moun yo pran desizyon kont yo, kòman w pral fè kanpe pou pran l, bon e yo k mete w. Kòman w pral fè kapab wap pran, donk premye minis Ariel gen 2 chalè la nan kò l wi. 1 non l site nan touye prezidan moun ki mete l yo nan sak pa sa nan peyi a yo ap destabilize konya la ariel silvouplè revoke si w vle rete la gade byen revoke ranplase mare nèg yo mete nan prizon epi l menm nèg yo di epi w pa vin mare mwen menm mwen m denonse w nan touye prezidan. A la traka pou lave kay tèt nou. Medam matmwazèl e mesye, nan sa kap pase nan peyi Dayiti aktyèlman la fòm dou mwen wè lanmò. Mwen wè lanmò. M pa yon pwofèt malè, men m dou mwen wè lanmò. E ap gen gwo lanmò pèp ayisyen. Ou mèt rale kreyon ou make. Frèz e sè byen eme e solit nou pou jounen jodi ya. Ayayay. Sèvant la kay la lèl tande ke yo pran. Sanksyon kont Mateli pèp ayisyen non gade jan sèvant la ap enjoy gade jan gade jan ti gouyad sèvant lan kole se oh m sezi wi avè di la lè m anndan nan salon epi men sa l ap regle nan kizin nan pèp ayisyen ann gade ti videyo sa ansanm. Hey pa gen problem sèvant lan gen dwa enjoy li tou men la mezanmi yon sèvant ki bon konsa a ti bagay la gon jan li pa vloudoup vloudoup vloudoup non ale non li desann li sere pèp ayisyen avè di ou wè la gen jèvrin li pwès la gen moun ladan. A son bon ou konn wè lè w ap koupe karyann epi lè w rive yon kote ou jwenn tif. Enben la pèp ayisyen ou kapab wè son bon karyann ki gen tif ladan k byen kole gade jan sèvant l ap siye son tè ajil wouj ki byen kole. Antouka! Medam yo fèt atansyon a se jan de ti sèvant sa yo. Ou wè bagay la? Byen kole, l pa voudou p voudou, plòtò plòtò pa p non monchè, lan nan bagay konsa. Byen kole, byen sere. Jan ke m te anonse w, pèp ayisyen, ebyen gouvèneman ayisyen an resi di yon mo nan sa k ap pase migran ayisyen an Repiblik Dominikèn. Ebyen, gouvènman ayisyen an kondane move tretman migran ayisyen yo ap sibi an nan Sendomeng nan yon nòt yo mete deyò yè. Minis afè etranje a di tretman sa yo ap mete pwoblèm an 2 peyi yo. Gouvènman di yo pa ka rete endiferan e mande otorite dominiken yo pou trete ayisyen yo nan respè dinyite moun men. Sa son desizyon? Eske sa son desizyon gouvènman? Avè di wè, yo ap di bagay la men avèk anpil prekosyon, atansyon pèp ayisyen. Eske moun sa yo se dirijan? Atò pou fason yo ap touye moun, pou fason ke yo ap bat moun nou pa pote plent pou yo? Nou pa pote plent pou yo? Donk se sak fè nap di popilasyon an toujou kenbe operasyon fèmen fontyè. E nou menm kap sibi? Mesye sa yo la yo pa di nou mouri, yo pa di simityè yo ret vid. Ou kapab wè jiska prezan lekòl pa ka ouvri nan peyi Dayiti, tandiske, ebyen, eh premye minis ap di nou, pase mondyal la nan serenite e fratènite. Mizè, ensekirite, serenite e fratènite n ap pase mondyal la. Ala traka pou lave kay tè vava. Wi. Yo pa rete endiferan pou trete ayisyen nan. Kòman yo pral trete ayisyen nan dignite lè ke nou menm nou chita anba, nap finanse gang, moun ki anba yo pa ka manje, yo pa ka viv, gade dat moun site solèy kite lakay yo, yo pa ka janm retounen antre lakay yo men jounen jodi a, yo lage tankou nomad yo ap monte desann nan lakou pòtoprens. Donk lè yon lòt peyi wè kòman wap trete sitwayen ki lakay, move tretman wap ba yo. fason wap imilye yo, fason wap maltrete yo, fason wap vòlè yo, fason wap toupizi yo, yo menm kisa yo ap fè, yo ap fè pi mal pèp ayisyen. Yo ap touye, yo ap rache paske yo konnen pa gen pyès moun kap vin mande yo eksplikasyon. Pase sa lakay yo, yo pa gen okenn dwa, bandi touye yo jan yo vle, otorite fè masak sou yo jan yo vle pou fè dosye politik yo mache. Donk, si ke lakay nou te trete yo tankou moun, nou te montre ke sitwayen an enpòtan, lè ke gen yon sitwayen ki kite peyi l ka ale yon lòt kote, lòt yo t ap di, a, si w al kite lakay, ebyen, se travay li vin travay, nou pa ka trete l nenpòt kòman puiske lakay li gen manje, lakay li l ka viv. Donk, si w al vin la, se pou nou, se pou l fè nou plezi, se pou ede ekonomi nou avanse puiske li peye bil nan peyi a. li manje nan peyi a, l depanse nan peyi a. Donk, atò, pou kantite moun ki mouri, fason yo ap depote moun, defwa moun nan legal, wi yo depote l pèp ayisyen. Depi yo pa renmen fòm tèt ou, wi. Donk, apati de tout sa yo, pou gouvènman just sot on ti nòt pou l di, e men de peyi yo ka nan pwoblèm. Depi lè m te wè Ariel t ap bay Abinadèl ti kado a pèp ayisyen nan somè ameriken yo, monchè m pa kache di w, M te deja wè gon machwè wonk pral chavire. Medam, madmwazèl, se mesye jan ke m te anonse ou, pa rete anpil tan non. Non, pa rete anpil tan. Rete yon mwa ak kèk jou pou nou gen lapè ansanm avèk sè Lora. Ou raple ou, li te anonse l pral prezidan. Men pèp ayisyen fò m di ou nan jou pase yo, li te anonse tou senatè Lanbè ansanm avèk ansyen senatè Youri Latorti, yo pa lwen pou yo lage cha a. Yo pa lwen pèp ayisyen pou yo tonbe. Eske yo ap tonbe anvan sè Laura prezidan? Se kesyon kap poze. Ann tande deklarasyon sa a. Frèm nan nou te koz mouri an Ronel Peral ki te travay avè nou lakay nou kòm polisye li mouri lakay nou akoz de gro dyab nou nap sèvi gro koulèv nou sitou ou menm pou Youri Latortue nou koz yon gran frèm peri li te mouri 24 Out 24 Out 2018 li gen 3 zan depil mouri Bondye montrem frèm sa ap resisite paske Bondye te gentan montrem lap fè pati du wayom de Dye men Bondye ap vanje pou frèm sa nou menm ou menm youri latòti ou menm lanber se sou ou lanber frèm nan te mouri pandan yon zanmiw yon fanm vin wèw epi li kite machin li deyò al antre lakay ou lal pale avèw li kite chofèl deyò a marim e frèm nan menm andedan lakou lan lap travay kòm polisye. Si e palemantè e byen madanm nan lèl sòti li pa jwenn ni pol ni ni ni ni ni chofèl la ni machin nan e byen ou di ou di marim ou di frèm nan te dwe tire anlè ou voyel nan paleman apre sa li mouri. Youri latòti ou menm ki koz frèm nan mouri a ou menm ki koz e e lan lanbè nou tout nou gen nou 2 a nou gen pou mouri tou. Epi Bondye voyon pinga pou ameriken tou, ameriken pap ka antre nan peyi an pou malè ayiti. Ameriken bondye voye di ou pap ka antre nan peyi an pou malè ayiti si ou konnen ou pral antre nan peyi an se pou malè ayiti bondye li menm kote peyi paw la ya lap efondrel pou ou. Nou menm moun leta yo Nou menm moun leta yo Kap di nap chache jistis pou jovenel se ak bondye nap goumen paske se bondye ki pran jovenel nou pa kapab di nap pou prezidan jovenel paske se bondye k prann. Ala traka pou lave kay tè papa. Donk dcpj silvouplè wap tann youri ansanm avèk lanbè mouri pou rele sè lora oubyen wap relel pandan ke yo vivan toujou poul bay eksplikasyon pase si dènyeman nou te rele ti jan nou te rele louko sou dosye erik jan batis sa donk lap enpòtan poun rele sè lora tou wi fòn relel poul vin bay eksplikasyon kòman pase se pa lè moun nan tonbe a lè sa pou nap pase alaksyon. Se depi lè moun nan te pwononse sou dosye a pou n rele l pou l vin bay eksplikasyon. Antouka, nou konn kòman Ayiti fonksyone. Medam, madmwazèl e se mesye, byevini nan Ayiti, la repiblik dè koken, e se sèl vòlè yo k ap rete. M pa konnen si nou tout fè remak sa, pèp ayisyen. Ou raple ou lè Jovenel Moïse te la, gon seri de jounalis ki pase tout tan yo ap di nou, se Jovenel Moïse ki gangsterize peyi a. Jovenel Moïse pa vle pitit pèp la konn li. Jovenel Moïse pa vle pèp manje. Jovenel Moïse pa vle anyen pou pèp ayisyen an. Ò jounen jodi a mwen pa tande moun sa yo fè kwit malgre Ariel pap regle anyen nan peyi a yo sipòte l. Ou pa tande kritik yo fason kòm si yo te destabilize Jovenel fason yo te asasine karaktè l ou pa tande bagay konsa ankò. Donk sa montre gwoup asasen, gwoup sansi, gwoup krab yo, yo antoure Ariel Henry. Donk ou kapab wè tou, pa rapò avèk jan de desizyon kap pran, sanksyon lòt peyi ap pran tou, kont divès otorite nan peyi Dayiti, ou pa vreman tande yo, yo pa vreman pale sou sa, analiz pa fèt. E tandiske, si Jovenel Moïse te la, lè konsa m pa kache di w peyi a te pran dife. E medam matmwazèl e mesye map fè w konprann tou, si w wè peyi dayiti ka rive nan sal twouve l jounen jodi a, laprès tradisyonèl la pou bokou ladan. E ou konnen tou, près tradisyonèl la, ou pral genyen medya an liy, laplipa nan yo, yo vin swiv menm kouran, donk bagay la vin gate pi rèd toujou. Kite m eksplike w, paske nou tout konnen, medya a se katriyèm pouvwa nan peyi a. Donk si medya a tou te pran responsabilite l, jounen jodi a nou pa t ap rive nan kafou n ye la jounen jodi a. Paske yon prezidan ka pase yon mwa, de mwa li pa pale ansanm avèk popilasyon an, men yon jounalis li menm chak maten l vini l pale ansanm avèk popilasyon an. Kote yon moun ka pa konnen non prezidan, men l ap konnen non jounalis la kanmenm puiske chak maten l vini, li bay jounal e non sèlman sa tou li prezante tèt li, non an pa ka pa rete. Men pou prezidan an, m pa kache di w, li p ap menm jan. Pou otorite nan peyi a, l p ap menm jan puiske yo pa nan laprès chak jou Bondye mete. Ebyen frè e sè byeneme, nan tan pase yo kisa ki te konn fèt? Gon jan yo fè ti jèn nan adapte ansanm avèk sitiyasyon an. Nan peyi aletranje yo, gon jan yo kontwole fim ke yo ap bay yo. Gen de chèn ki pou timoun, gen chèn ki pou granmoun. Nou kapab konprann? Pa bò isit, moun yo tèlman egoyis, gon seri de moun ki gen televizyon, ki gen radyo. Malerezman, yo pa t janm ankouraje jèn nan. Si jèn nan fon mizik, olye pou yo kanalize l, yo prefere itilize tan lib yo pou woule mizik etranje. Si jèn nan fè teyat, olye yo kanalize l pèmèt ke talan l gen anndan l lan si ke li kòmanse fè sa li ka ale pi lwen pou yo oryante l, ebyen sa yo fè, yo fèmen sou jèn nan. Nan lè lib pa gen emisyon, se gwo fim etranje yo ap bay kote yo ap koupe tèt moun, yo ap vide bal sou moun. Wi se anglè yo ap pale, wi se espanyòl yon lòt lang yo ap pale. Men timoun nan ki chita k ap gade jan de movie sa yo, m pa kache di w l ap fè efè sou sèvo l. E souvan, lè ke w fin konn gade yon fim Jacky Chang lè w piti, ou konn anvi sot anlè vole lage kò w anba. Pase tout sa w sot wè yo, ou anvi repwodui yo. Donk, yo menm ki pa kanalize. Yo menm ki pa oryante la jenès di men sa ki men sa ki bon pou nou pran. Pase chèn televizyon nan peyi dayiti yo pa vreman kontwole jan de dosye sa yo se just pase fim ti moun gran moun tout ap gade. Atò ou panse menm si son lòt lang kap pale l pa gen efè sou yo? Wi li fè efè sou yo. E jounen jodi a gon seri de jenn gason, gon seri de moun wè yo alèz pou yo ralon zam pou yo vide sou moun. Yo prè pou yo kanpe pou yo vide ba, e yo di w sa. E w kapab wè, nan tan pase yo pèp ayisyen, vòlè se nan nwit li te konn mache. Vòlè pa t konn sou moun. Lè yon nonm ou konnen ke l vòlè, M pa kache di w blòk sa l ap tou leve l kite l, li p ap rete paske lavi li yo ka tiye l anepòt moman. Men jounen jodi a w kapab wè nou tèlman vin alèz ansanm avèk zengledo, asasen, vòlè, ebyen se vote n vote yo mete nan tèt peyi a. Se vote n vote asasen mete pou dirije. se vote n vote vwayou mete yo pou dirije. E yo tèlman vin alèz malgre w fin fè twalèt yo mete yo nan nivo, yo itilize pozisyon yo ankò pou yo fè zak malonèt pou yo fè trafik dwòg. Humm! Ala traka pou lave kay tè, pa bò isit lè ke m di w Ayiti se la repiblik dè koken sèl vòlè ka prete, ou dwe panse se blag. Frèzè sè byeneme byenvini nan Ayiti peyi spesyal men bagay la di wi pou Roland. aprè l fin depanse 11 mil dola pou l mennen Johanne Dubaï pèp ayisyen, men kounya la a, hum, Roland pran lari a pannkat l ap fè manifestasyon dèyè Johanne, ann gade videyo sa ansanm. Nou di non, bagay la pa ka fini konsa. Jodi a, nou menm mawozo, Nou met tèt nou ansanm pou nou revandike kont Johann ki manje 11 mil dola. Se pou Johann remèt 11 mil dola a. Se pou leta pran responsabilite l. Ayy papa gason gen mizè pou pase kouraj rolan kouraj roro kouraj gason ala traka pou lave kay te medam fò nou pa rive jis la ansanm avè mesye yo nou youn bezwen lòt. lè yon kou konsa fin fèt, gon pakèt lòt fanm y ap bloke, nèg yo ap bloke chimen yo. Hum! Donk gen de kou n ap fè, pa fè l yon sèl kou, fè kou a youn aprè lòt, men lè n leve yon gwo lo konsa, lòt gason yo ap vin malen, nou p ap ka kontinye fè kou. Antouka, jan n toujou renmen di l Ayiti dictature, c'est l'appel des Antilles Ayiti demokrasi, c'est la République des coquins Sèl vòlè yo k ap rete ki vivra verra, ki mourra kakarra Mwen di w mèsi paske w t ap suiv avèk atansyon Mèsi pou fidelite w ak pasyans ou Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondje paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante Bonjou bonswa tout moun non pa mwen se Fouco e n ap kwaze nan yon lòt videyo e orevwa a la pwochèn randevou kase 7 è pita.